Jiskaprezan anpil moun ap kritike ane 2023 a ki vini ak yon kaskèt chinwa kòm dabitid, se operasyon lapolis, se kidnaping k ap kontinye epi anpil fanmi ap plenyen rache l ak manchèt epi voye tèt la bay fanmi l jan yo fè konnen an. Medam mesye nou pap rete anpil pou jounen jodi 6 janvye 2023 sa a ki se le wa de jan m di n rete konekte sonje abòne ak Sofia TV 83 anpil enfòmasyon ak detay ap vini nan videyo sa a kè nan tout dènye pwoblèm ak aktyalite k ap pase nan vil la sitou an Ayiti. Bonjou bonjou map salye tout moun. Komin Kabaèj spesyalman Ti Tanyen. Nou konnen depi nou tande vwa sa a, e vwa Ti Tanyen. Bon gon bagay ke m wè maten an, tankou m kanpe bò pòs Ti Tanyen an, m fè plis ke 30 a 40 minit, jan DG a te di yè pou Bon Repo a, m pa wè menm 3 machin pase. Epi m vin m vin reyalize sa DG di a sa DG a di a li enpòtan, li nesesè pou moun Kabarè, Akayè, Senmak, Gonayiv, Ponsonde, tout kote, tout nò a, Wanament, tout moun ka pase alèz sou wout la, pran depi Titanyen jiska pase Kanaran. Paske se yon DG k pale a, depi w wè DG a pale, e paske l wè sa. Li wè sa li di a bon. Map mande pou tout moun ou te mete chofè taxi, moto, prive, machann ki pral achte ou ka ale alèz sou wout la paske nou bay yon trèv paske nou wè pa gen vi sou wout la nou chwazi mete yon vi sou wout la ok se chèf titan yan ki tap pale. Mwen salye tout moun, m remèsye tout moun tou. M swete tout moun fè wout lan san kè sote. Ou pap wè okenn nèg a zam sou wout la. M panse tout nèg ap kadre lakay yo, y ap jere vi yo, y ap jere tèt yo. Antretan fò m di nou ke gen yon sitwayen lapolis arete se onivo de Kapayisyen. Li te sou wout pou kite vil Kapayisyen pou kapab ale nan zòn Sen Rafayèl komin. nan departeman du Nò, genyen yon sèten de Augustin Mondestin, chèf gang 400 egare, lapolis arete li dimanch premye janvye 2023. 400 egare, se yon gang ki ap opere nan Maissard. Mesye sa a te enplike nan atak ame ki fèt sou komisarya Maissard la, nan dat mèkredi 7 septanm 2022. Augustin Mondestin. te depi lè sa a an kaval an Repiblik Dominikèn. N ap raple, nan kad atak sa a, polisye Jean Roger ajan 4 te touche pa bal nan nivo janm dwat li. Pou kounye la, Augustin Mondestin nan gadavi annatandan suit jidisyè yo. Lapolis nan Vilèj pwosede vandredi 30 desanm. 2022 an ak arestasyon 3 endividu pou enplikasyon prezime yo nan ka anlèvman ak asasina. Sitwayen sa yo se Apollo Francky, 29 lane, orijinè Hinche, li ap viv nan Kanaran. Li se manm aktif gang ki ap opere nan Kanaran, banlye Kwadèboukè. Genyen Wesly Jean Baptiste, alyas Papè, 26 lane, ki fèt Santo Domingo. Manm aktif gang Kanaran, alye 400 Mawozo enplike nan plizyè ka anlèvman ak asasina. Anketè sèvis envestigasyon yo dekouvri tou via telefòn li imaj konpwometant, sa ki temwanye enplikasyon li nan ka anlèvman swivi sekestrasyon, se sa ankèt preliminè la fè konnen. e li ta touye tou yon sèten de Jennifer Pierre nan Pòtoprens ki se mennaj li. Simon Daniel gen 25 lane, li se orijinè Brouyard. Li asasine polisye Patrick Jean Louis. Li se tou manm aktif gang Kanaran alye 400 Mawozo. Pou kounye la, mesye sa yo nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Enfòmasyon konsènan yon manm G9. Jenève ta sanble di aba kidnaping. Tande byen, nou konnen yon sòlda ki rele Tayson onivo de blòk rakèt alye Jenèf. Tayson sa a li ta sanble touye 3 nèg ki te kidnape yon ti fi e fanmi ti fi an ta genyen lyen avèk chèf Tayson. Ki sa nèg yo fè? Nèg yo retrase telefòn ti fi an. Se onivo de Site Solèy. Yon iPhone kote. Yo pale ak Tayson. Misye di pa gen nèg ki konn fè bagay sa anba a. Lè fanmi an ba l prèv, li chache vre epi li wè kot tifi an kache a. Kisa l fè? Ebyen, li dekouvri kote tifi a kache, li poze may li. Tayson pral pase a laksyon. Kisa l pral fè? Se pral yon bagay toutafè estratejik. Li pran plizyè sòlda. Li kadriye. Zòn kote nèg yo kidnape tifi an, kay la menm, nèg yo rete jiska minwi. A 4 tè di maten, genyen 3 nèg ki vini pou pote manje bay tifi a. Se le moman, ebyen nèg sa yo ki te kadriye espas sila a, yo pase alaksyon, yo pran 3 nèg sa yo. Yo fizye yo, yo boule yo, epi tou yo libere tifi an, yo fè l al jwenn fanmi l. An nou bat bravo kanmenm menm si se le mal dans le mal. Genyen yon anketè, yon nèg ki ap travay pou dcpj ki tonbe o nivo de Kwadèboukè. Towo sa a rele Chachou. Misye tonbe nan yon zòn ki rele Savann Blonn. Men se neg 400 mawozo yo ki manje misye. Tande byen chachou mouri pou kreten. Misye rete Nan blòk sila a misye lakou li an te bare men m kwè tranbleman de tè lan te kraze mur lan donk mur lan poko fin monte il se trouve ke nèg 400 mawozo yo soti Nan yon zòn yo rele anba bannann yo vin vòlè Nan vil la. Pandan nèg yo vin vòlè a, tout zòn anba ponp Nazaire lan, nèg yo vin frape la. Lapolis ap frape a nèg yo. Nèg yo kouri. Kote nèg yo al tonbe, nèg yo al tonbe anndan lakay misye. Gen 2 nèg ki antre nan lakou a y al kache. Tande byen wi! Men, kote misye rete a tèlman vast, devan lakou misye a, li bat sou savann blonn. Gen yon lòt pati nan lakou a ki al bat anba bouk. Men, m ta kapab di anba bouk se zòn ki tou pre nèg 400 yo. Kounye a, ki sa misye fè? De nèg sa yo ki vin anndan an, misye poze nèg yo kesyon, nèg yo fin reponn, apre sa, li touye nèg yo. Kounye a, yo vin konnen ke se Chachou ki touye nèg sa yo, de sòlda 400 mawozo yo. Tande byen wi! Avan m ba nou rès. Koze a, misye son gangan. Misye son nèg ki sadik, paske avan anyen, misye toujou rale zam. Misye gon tchwekè, misye fè tchwekè a wo, yon tchwekè vè, li mete gwo kawotchou anba l, epi nan machin nan misye mete 2 kòn, pou kapab fè moun pè. Aprè misye fin fè zak sa a, fò n di ke nèg 400 yo fache. Nèg yo pote boure. Yo touye misye, yo rache chachou. Eske nou tande? Dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, madanm misye ak pitit li ta pase tou. Men se yon enfòmasyon mwen mete o kondisyonèl mwen poko fin konfime enfòmasyon sila a. Men tout de menm nou ta kapab di an konklizyon ke chachou mouri pou kreten. Paske, tande byen, ou pa ka rete nan dan anpil bandi epi. Lapolis fon operasyon, bandi yo kouri, yo vin lakay ou. Bon, ou fè kòmsi ou pa wè yo paske t ap gen yon antèn ki di kanmenm se ou menm ki touye 2 nèg sa yo. Donk aparaman jou misye te rive, epi misye touye nèg yo epi sa w tande a la a, lòt nèg yo desann. Yo bale wouze lakay chachou. Tèt chaje. N ap pase nan yon lòt enfòmasyon pou ou. Fò n di ou ke genyen alò nou konnen Jeff te fè deklarasyon li yè pou bay pasaj onivo de Canaan. Paske zòn sa a lè w ap gade l se yon zòn dezète. Machin prèske pa pase ladan l ankò paske yo konnen depi ap pase nèg ak zam ap pran moun, ap kidnape moun, ap sezi machin, ap pran machandiz donk nèg yo di yo pap pase nan wout sa. Jeff deside li bay pasaj. Menm lè mwen m te di nou m gon ti krent. pa rapò ak pasaj ke Jeff bay la, ebyen gen yon lòt kòmandan nan blòk Ti Tanyen an li menm ki fè menm jan avèk Jeff, men misye pale mwens, m kwè li pale pou yon minit e 21 segond, pou kapab redone konfyans ak moun kap pase nan zòn sila, machin trafik tou sa, donk tout nèg ki ak zam antre daprè. Kòmandan sila a. Sa fè de. An n tande l. Ane 2023 a ki trè mal kòmanse, trè lwen de swè yo, avèk de kidnapin spektakulè, donk anpil nan yo, yo pa rive nan nivo medya. Kèlke ra nan kidnapin ki rive jwenn nou yo montre bandi yo pa t chome pandan fèt la e se. Ka mesye sa a ki genyen madanm ni yo kidnape depi 28 desanm se sa e nou te abite nan zòn Pènye ou vini la maten an pou lanse menm apèl la a bandi yo pou libere madanm nan pou ou pa gen kontak yo depi lè a depi 28 bonjou. Bonjou e mete anòd lan. Avanse pi pre mikwo a. Wi map di bonjou a tout oditè ak oditris map di bonjou a tout oditè ak oditris kap tandem maten an mwen se Marc Antoine Brignol madanm mwen se Savie Ladime depi mèkredi 28 desanm 2022 li sòti li pa rantre bon mwen te pale a yo te fèm pale avèk li depi samdi 31. li sabre depi lè a li koupe kontak avèk mwen mwen pa janm mwen pa janm ka pale avèl ankò bon mwen jis pase la maten an pou m te ka lanse yon mesaj a mesye yo bon ou konn li kite 2 timoun nan menm youn 4 youn 4 an youn 5 an manman l gen 72 an manman l ap kriye tout la jounen bon m pa konn sa pou m fè timoun yo ap mande manman yo bon m pa konn kisa pou m fè mwen fè tout emejensi. monte desann mwen pa ka gen kontak li bon mwen jis mande mesye yo fèm gras la paske mwen pap ka leve 2 timoun yo pou kont mwen mwen kouri moute mwen kouri desann m pa janm ka dòmi lannuit mwen manje depi depi depi lèm pran nouvèl la m pa manje prèske Donk ou pase yon fèt san madanm ou? San madanm mwen 10 desanm nan fè nou 4 an depi n marye 10 desanm bon mwen fè aktivite mwen se ebenis wi. Mwen abite Premye 17. Bon, mwen jis pase la maten an. M te lanse mesaj la a mesye yo. Silvouplè mesye, ban mwen yon ti chans pou pou madanm mwen ka retounen vin jwenn mwen paske mwen pa ka viv san li vre. Paske m ap fin depafini epa gwosè sa a m te nan espas 8 a 9 di jou mwen gen tan deperi jan w wè m deperi. Donk ou di w pale a madanm nan oubyen yo fè n pale avèk li yon fwa? Bon, yo te fè m pale avè l yon fwa. E pa gen lajan, pa gen afè lajan ki. Bon, gen lajan ki te. Bay, negosye, men sa vle di ke yo vin koupe kontak, m vin pa gen kontak. Konbyen kòb yo te mande nou e konbyen kòb nou te antann avèk yo? Bon, yo te mande m afè 250 mil dola ameriken. Kounye a la, lè m te vin negosye. Menm nan rèv non mezanmi, moun yo ap vòlè lajan sa. 250 mil dola ameriken, nou te vin antann yon 250 mil goud. Bon, yo di m sa e blag bagay sa yo, epi aprè yo vin koupe kontak, m pa pale ansanm avèk li. Bon, m ap jis mande mesye yo. Pa ta banm chans sa paske 10 desanm yo te fèt maryaj nou kòm mwen di nou e m te kite kòmsi m pat gen mwayen 10 desanm nan m te jis di bon 31 desanm nap fè yon ti fèt bagay sa yo epi e kado sa nèg yo ban mwen kòm fèt maryaj mwen bon m te jis pase la maten an pou nèg yo ta banm yon ti chans map kite nimewo telefòn mwen si nenpòt moun ta wèl oubyen m pa konnen. Nèg yo ta dwe libere m ka fè sa mesye Bon non telefòn nan li pa ap li pa ap ede paske pral gen yon pakèt moun ki pral rele w wi ki pral ese yo gen random nan ba ou kò lè sa yo pral yo pral vin mete w nan yon dilèm yon move sitiyasyon ok donk mesaj la li pase. Nan zòn Toma se 48, 32, 38, yo tou ret deyò, yo pa ka rantre lakay yo. Mwen m gen yon zanmi ki anlè a, lap viv a 2 timoun lakay la epi mari l, hier li di m ke mari l fè nenpòt 2 jou pa ka pa ka vini jwenn li paske tou senpleman zòn nan pa bon, yo pa ka rantre. Imajine w 2 timoun an ba a bas âge ke yon manman ap viv avè yo nan kay, se trè twomatizan. Eske mesye sa yo gen fanmi, eske yo gen pitit, eske yo gon kè, eske yo pran plezi ap fè manman, ap fè pitit soufri, ap fè mari soufri tankou dam sa k sot pale la e madan Smith Mathurin ki raple mari li maladif e yo pran mari l nan men l. Dam sa nou pral resevwa la si nou ta moute sou rezo sosyo nou gendwa panse se madan yon bandi men lwen de sa se pito yon akizasyon hein yo akizel kòm kòm moun madan ti makak se sa non madam bonjou yo se kisa ou di de ou kisa yo di de ou yo mete w nan baz ti makak. Se nan yon gwoup WhatsApp mwen ye men mwen vin sòti nan gwoup WhatsApp la. Pase gen yon moun ki te nan gwoup WhatsApp la ki sòti la fè yon gwoup. Moun nan mete m nan gwoup WhatsApp la. Men mèt gwoup WhatsApp la, dèske se nou 4 lan ki sòti nan gwoup WhatsApp la, dèske nou sòti nan gwoup WhatsApp la li fache, li di konsa nou kraze gwoup li. Li di nou kraze gwoup li. Kounye a se gade nan lòt gwoup mwen m ye a, se gade m gade m wè yo pran foto, yo voye l ban mwen, yo make anba l e bon moun nan pa menm make l byen li make Tika Makak. kidnapin epi foto m foto m anba. Gade fi sa byen l afekte nan baz. Tikamak. Ti makak wi ti kamak kap fè kidnapin. Konya la sam ta renmen mande dam nan group watsap sa e kisa motivasyon l te ye poukisa yo te fè li moun ki ladanl yo kisa ap regle menm. Bonsoir moun ki te metem ladan nou zanmim ki te metem ladan tank yo konn lage sijè pale. Ansyen gwoup la m rele, gen yon zanmi l nan gwoup la ki te nan gwoup la menm kote nan gwoup la ansanm avè l, m konnen ki zanmi l, m rele l, men moun nan ap viv lòt bò tou, m rele moun nan, m di men sa. Mèt gwoup la pa t mande w renmen l, pa t mande w anyen, l pa t mande w bagay sa yo? Non. Kounye a menm, men epi mwen. Men ou te gen yon zanmitay avè l, kòman l fè mete w sou gwoup la? Kote l jwenn nimewo w? Se yon lòt moun ki mete m nan gwoup la. Yon zanmi m ki mete m nan gwoup la, zanmi m nan te gentan nan gwoup la deja. Ki sijè yo te konn debat sou gwoup sa a? Seksyèl? Non, yo pale tout bagay nèt. Yo konn fè deba politik, yo konn fè deba, yo lage sijè kòmsi bagay fi a gason, yo konn lage kòmsi tankou si yon moun ap twonpe w, men kòman, men kòman. Yo pale tout bagay nèt. E poukisa w te kite gwoup la ou menm? M kite gwoup la paske m te wè gwoup la vin frèt epi m sòti. Ou al nan yon lky cho? Sauf ke sa mwen map di w sa wap fè a pa bon. Lè se granmoun ou ye fok ou kan tande. Ou pa timoun pitiye granmoun ou ye. M pa fè jij okenn avoka moun. Alo mwen menm fok mwen san ipokrizi ou konn kijan mwen ye. M pa aplodi ak sa wap fè a. Ditou ditou e sa wap fè a pa bon. Bonjour. Bon, mwen menm son pòv malere ki nan lage nan lari a. Bon, m pa konprann anyen menm sa kap pase nan peyi a. Nou menm malerèz, se ti pòv malerèz nou ye, nou pa gen anyen nan men nou. Tout afè nou fin brile, nou brile afè nou, kraze afè nou, mwen menm m lage afè konbyen timoun nan lari a e pwenmennen m ap pwenmennen, m pa gen anyen nan men m lage avèk ti Pwa rad mwen sou mwen se malerèz parèy mwen k bonm ti bagay pou m mete sou mwen. Tout ti afè m konn degaje m, tout boule nèt, m pa gen anyen nan men m. Mezanmi, m ap di nou, silvouplè, si n ap ede malerèz yo, ede malerèz yo, silvouplè, kay nou kraze, nou tankou chen fou, nou pa gen kote pou nou rete, nou pa gen dlo pou nou bwè, n ap mache an kè sote, nou pa ka mache, nou pa ka fè oun pòt. Mezanmi, m ta mande nou, silvouplè, si n ap fè oun bagay pou malerèz, Fon bon bagay pou malerèz yo nou redi nou moute ti kay nou an tòl men mezanmi yo krazel nan men nou nou pa gen kote pou nou fè mwen menm laga 3 timoun nan menm lage tankou chen fou m pa gen moun kote poum rete chak kote mwen m pase yon pwochen yo bonm yon ti kote poum rete mezanmi silvouplè Nap mande nou, nap di yon mo, sa nap fè a, fè yon bon bagay pou malerèz yo pou yo ta gon kote pou yo rete. M lage tankou chen fou nan lari a, m pa gen moun, yè pou m al nan lari se yon moun ki fè m kado 1000 goud pou m lage kò m nan lari a. Bon 3 timoun nan men m mezanmi, kisa map fè? M pa gen rele, m pa gen reponn, tout ti komès mwen fin boule nèt. M ta mande nou silvouplè. Kote kay ou?